Avèk ton fèm, li adrese li ak bandi yo pou di mesye yo fon kanpe, arete, sinon ebyen n ap mouri. Hum! Ebyen se yon pinga l voye bay bandi yo paske jan l wè nèg yo ap fè la, atake lapolis, kanpe ap batay avèk lapolis, non! Ebyen sa se dènye gout dlo ki ranvèse vaz la. Jovenel Moïse. pas vle bagay ça fait encore. Il Il dit, prison ou la mort. Allez-y pour cette émission, ça va être cool. Jovenel Moïse, dans sa prise de parole, a fait savoir, en 2005, P.I.A.T. a un cycle infernal. E il y ave de gos tete. Par exemple, monsieur le prezident. An 2005, lapolis te ka petèt gen 3 mil moun, jodi a l gen 14 mil, ou prèske 15 mil moun. Lapolis an 2005 pa t gen yon grenn blende, jodi a l gen yon kenzèn, ou dizon yon ventèn, ant sa k nèf e sa ki ize. Lapolis sa pa t gen dè inite espesyalize ki ka fè dè operasyon oke an o moman opòten dan dè zòn ki difisil. Jodi a lapolis la, li kòmanse dote tèt li de inite ki kapab pèmèt Li rantre de kote difisil e pou al mete lòd nan dezòd. Ranfòseman de lapolis, bravo Mesye Lprezidan, men li ta evidan pou mande polisye yo si tout bagay anfòm. E lè Jovenel Moïse te aksede o pouvwa, sa fè 4 an e kèlke mwa, Ebyen, te gen anpil tèt gang tou, se pa vre prezidan? Nan zòn Matisan, ou te gen Tèt Kale, Anèl. Nan zòn Ti Rivyè Latibonit, Odma. Nan zòn Site Solèy, Ti Oungan. Nan zòn Latibonit, Kanal Divan. Kote yo? Yo pa la. 2017 wi. Kote lapolis la? Lapolis la toujou la. Lapolis la ap ranfòse. E se pou m di l jodi a, m pwofite okazyon sa a pou m di chak grenn Ayisyen, chak grenn Ayisyèn k ap tande m la a, pa gen pèsonn ki te ka vini ou al nan devan yon pèp, ou pran pouvwa nan men l, epi jodi a pou te nan. tete lang ak bandi. Mwen menm mwen fè kanpay pandan 22 mwa nan peyi a. Se te kandida ki te gen kanpay ki te ki pat gen vyolans ditou ladan l. Se te pale n te konn pale, se yon diskou ke n te genyen e se te pou sa ke popilasyon an te vote nou. Jovenel Moïse tann men l bay anpil moun nan peyi a, sektè prive, moun ki nan opozisyon, reflechi ansanm sou kesyon lapè a yon mannyè pou kapab. perenize lapè sa nan peyi an paske ensekirite pwofond sa ebyen son pwoblèm e pli lwen li adrese senpati li ak polisye ki tonbe yo. M pwofite okazyon an ankò jan m te kòmanse a pou m voye senpati mwen bay tout polisye yo, bay tout paran viktim yo pou m di yo ke yon lòt fwa ankò polis la frape men nou pa ka kouri, nou pa ka fè bak. Polis la jodi a n ap goumen. pou n ranfòse l pou pèmèt pou l ka kanpe goumen avèk moun ki konprann ki ka mete l an dewout. Lapolis se kò legal ke nou gen nan peyi a, se li menm nou la pou n ranfòse e se pou nou kontinye fè l. Lapolis pral batay, lapolis pral gen bagay nan men l paske genyen de nouvo materyèl ki pral vini e le prezidan de la repiblik se pasyante. E map mande DG polis lan, m konnen gen 2 kòmand ki te fèt, poukisa kòmand sa yo, yo poko rive? Si yon kote se avyon pou yo pran, leta se pou l pran chaj ki pou peye pou yo kapab transpòte yo pou yo rive pou yo vini an sipò pou lapolis la paske lè bandi deklare lapolis lagè se yon sèl chwa ke lapolis genyen se fè lagè. A la guerre comme à la guerre men sanble la police poko prè non mesye l prezidan paske anpil atak fèt sou komisarya yo pran zam yo pran minisyon e kounya se a mèg mwayen la police genyen lap batay avèk nèg yo e pa rapò ak sa kap pase nan peyi a la a on dirè ke lè polisye ki kantone anpe partou yo pa propòsyonèl pa rapò ak kantite bandi ki genyen kap bay problèm si non bandi yo trò pwisan men Eske la polis ap gen batay la? Bandi yo, yo pa ka kontinye fè chemen yo ankò. Wout bare tout kote anba lavil la. M konnen ke lapolis aktyèlman ap fè entè, ap fè operasyon kounya e m felisite yo pou sa e konnen ke nou dèyè yo, nou pap janm lage yo, Nou paka kanpe pou nou gade bandi kap pran peyi a. Se vre bandi yo pran peyi a vre mesye l prezidan. Nou pap ka gade. Men dan la konkretid dè choz mesye l prezidan eske w panse li posib la polis ap gen batay sa? E moun ki deplase nan kad batay moun nan ti bwa moun nan tout zòn yo nan delma 2 delma 4 delma 6 prezidan panse avè nou. Moun ki deplase yo Nou gen prèske pli de 3 mil moun ki deplase nan zòn Matisan ki nan Kafou. Nou gen pli de 2 milye de moun ki deplase ki nan zòn Dèlma, Ba Dèlma. M ap mande Pwoteksyon Sivil, FAES, Premye Minis lan ki la a, jodi dimanch lan menm, pou gen reyinyon dijans ki fèt pou ke moun sa yo, nou pa kite yo Kote yo ye a tankou de pitimi san gadò. Et de conclure? Leta pap kanpe gade, lapolis ap travay pou yo ka retounen lakay yo. Paske pa gen pèsonn ki ka kanpe pou mete yo deyò. Si vous me permettez, Monsieur le Président, ki esperans de vi yon bandi? Lavi bandi, se kout kout kout kout kout ke sa ke sa dire. Jodi a fè m 4 an, 4 mwa sou pouvwa, m sot sit avè nou. 5 tèt de seri. E lè gang, son til klase an divizyon siperyè e enferyè? E ou mèt si gen dezyèm divizyon tou wi, gen twazyèm divizyon. Men sa yo, se tèt de seri yo. Yo pa la. Men ou menm jodi a si w pran ou pran plas tèt de seri, ou pral pa la tou. Menm jan avèk sa k pa la yo de 2017 a jodi a. Bon antouka nan foutbòl, lè w nan divizyon siperyè, sèke ou nan elit la. Men èske nan gang nan tou, Lè w nan divizyon siperyè la, ou nan elit la tou. Aparaman, se yon bagay konsa, men lè w rive nan tèt sa a, lè w rive nan somè sa a, pa gen lòt bagay k ap tann ou, se lamò, daprè prezidan repiblik lan ki pwofite voye mesaj sa a bay bandi yo ki yo menm ap frape ak lapolis. Nou se Ayisyen, se pou sa m te mete CNDDH sou pye, pou n te konnen, pou n te sispann twoke kòn nou ak lapolis ki se fòs legal peyi a genyen. Depi se sou chemen sa a nou ye, nou sou, nou pran wout pou nou pa la. E nou pap la. M ban nou sa kòm garanti. Ce serait bêtement illusoire de ne pas parler de ça, Monsieur le Président, kesyon dechoukay la, kòman w wè sa? Mwen menm k ap pale ak nou an se yon antreprenè m ye. Mwen konn ki doulè sa gen ladan l yon moun prete w yon kòb labank, w ale w fè biznis ou, epi yon jou ou leve se pòt la ou wè ki ouvè e pa gen anyen anndan an. Mwen kwè ke. Nan non Leta Ayisyen, nan non tout gouvènman an, nou kanpe sou kote tout viktim sa yo. E Premye Minis lan ki la a, m ap mande pou prese prese gen ankèt ki mennen pou nou wè ki antreprenè, ki komèsan nan sektè prive a ki viktim. E Prezidan an fè kwè lame a ap deplwaye dèyè lapolis la. A chak fwa lapolis vire je l gade dèyè, lap wè lame a ap mache dèyè l e bandi yo n ap pèdi batay, daprè prezidan an. Se petèt 5 ou 600 militè ke n gen nan peyi a, men pa gen fè bak. Tou se ponyèt nou, lè polisye yo devan, yo menm lè yo konnen nou dèyè, lè yo vire dèyè se pou yo konnen pou yo wè nou la. Se pou nou batay ansanm avèk yo pou nou mete lapè, pou ke serenite tounen anndan fanmi yo, pou moun tounen vin viv trankilman. nan katye yo. Y a un message final, Monsieur le Président? Moun Pòtoprens, moun Kafou, moun Petyonvil, moun Dèlma, moun Site Solèy, moun Taba, moun Kwadèboukè, an nou sere kole, mete tèt nou ansanm, moun Matisan, avèk fòs de sekirite yo, pou bon jan repons bay, pou nou kapab mete tout bandi yo hors d'état de nuire Paske bandi pa janm pran plas fòs legal nan kenn peyi sou latè. En tout cas, sa se pa ankò le mesaj final paske on va refermer avec ça. Pandan prezidan tap pran lapawòl nan debi mesaj la, anpil bal tap tire. Nou vini avèk yon son d'une vingtaine de secondes kote prezidan ap pale epi ou tande le son des cartouches ki rezonn. Pa twò lwen! Ekoute sa. Sektè prive du kote ayisyen ki te la nan rankont sa a tou e nou te pale avèk reskonsab sektè prive a sou anpil opòtinite ki genyen nan peyi Dayiti e m ap fè 600 megawat batay pete. Batay pete paske 600 megawat mwen di m ap fè nan 5 an.